Gon grenn bagay ki enpòtan nan lavi a e m panse ki ede m anpil se konnen kiyès ou ye. Evite fè sanblan ke w se iks ou ygrèg pandan se tonba sa. Malgre anpil jèn m konnen sitou jèn gason nèg la di w a nèg pa blage kò yo nenpòt fason non papa. Li pa dwe konn afè m menm. Sa a se yon pèsepsyon, moun sa yo chwazi viv yon fason. Y ap viv nan lòt mond pandan reyalite yo li yon lòt fason. Gon grenn bagay mwen toujou fè e m toujou, mwen toujou jiska mentnan m konsa. M pa gen kòb m di m pa gen kòb. M grangou m di m grangou. Penenpòt sa yon moun panse de mwen mwen m di l. E sa pèmèt mwen goumen ak lavi a chak jou. M te konn dòmi nan yon ti pyès kay an tè, e sa k sou li a tif yo, nou konnen reyalite sa a? Ti pyès kay sa a te gen yon ti kabann an fè, mwen k te fè l wi. Mwen k te soude ti kabann sa a. Pa twò fin anfòm paske m pa twò fò nan soude, lòtitjan. Donk, reyalite sa a, m te gade l chak jou. M te viv li chak jou. Men pa kont, m konn deplase avèk yon yon ONG ki rele Plan Ayiti. Lè n al dòmi nou nan otèl, swa Montana, Karibe, m konn pa vle vini. Kèk mesye santi m dous. Dra yo pwòp, klimatizè, ou gen rimot, televizyon, plat. Chak fwa yo di m jou a rive pou n ale, m anvi kriye. Paske m konn lakay pa bon. E sa te kreye yon bagay ki nan tèt mwen. Men poukisa sa k ap bay van fre a yon jou mwen m pa ka genyen l tou? Moun ki genyen yo se moun yo ye tankoum. Donk a chak fwa yo sòti ansanm avè m, m wè melon sou sou tab, mandarin, yon pakèt bèl fwi, ba yo santi bon wi. Lè m ap manje yo, m di mesye, lakay pa bon non. E lè m rive lakay kounye a, m kontinye ap panse sa m t ap manje yo. M di, Woww! M pa t gen mwayen m te met nan valiz m te vin avè yo. Kounye a li vin fè m ap viv yon pwòp reyalite m e di non. M gen yon bagay pou m fè. Fò m soti nan nivo sa m ye a. E se sa k fè lè n gen pitit nou, nou dwe fè l wè bon bagay. Fè l reve bon bagay. Menm lè nou pa gen bèl kay, men yon jou. Fè l deplase pou l kanpe nan vwazinay la pou l ap gade kote bèl kay yo ye. Pou l aprann reve ke kote l ye a, fòk li travay pou l soti. E se youn nan chans mwen menm mwen te genyen, viv pandan de jou yon bagay ke m pa t janm genyen depi lè m te fèt. E sa ede m a chak fwa m di waw, si dram nan s on dra wouj manman m ki te fè m kado l paske m konnen m pa konn lave, pou m pa gaspiye savon do mwen wouj pou m ka fè 2 mwa san m pa lave l. Lè m al dòmi sou sou dra blan an, chak fwa m leve m soti anndan otèl la lè m tounen m wè yo chanje l. M di oh! Gad jan moun yo pran m tankou prezidan mesye. Èske nou nou konprann reyalite a? Lè m rive yo ban m yon chanm pou kò m wè m se yon gwo kabann moule isi moule lotbò m di wouw! Ayayay! Kounya rèv mwen se pou m gen yon gwo kabann tou. Men kounya gen yon grenn bagay ki trè trè enpòtan. Gwo kabann sa a pou w gen l nan ki chemen w ap pase? Gen yon chemen ki te rapid. Vit vit, yon fwa l ye. Men ak ki konsekans? Chemen sa a, lè w fin pran l, kòman w ap kanpe demen si Dye vle? Èske m ap ka kanpe anfas ou pou m di w se vòlè m te vòlè pou m kote m ye a? Li pa fasil. Kòman ou pral pran m mwen menm? Men m fyè pou m kanpe pou m di w men nan ki sitiyasyon m te ye jodi a, men ki sa m fè pou m nan pozisyon ke m ye a. San m pa denigre w, san m pa rabese w, pou m ede w chanje reyalite sa a. E se youn nan bagay ki ede m anpil paske m te konnen m se yon moun ki te ekstrèmeman pòv. M te konn wè kot moun ap manje. M te konn wè le dimanch vwazinaj la yo gen poul k ap fwi. M bwè sant li, apre sa m bwè dlo. Pa gen lakay la non. M te konn pot bòl mwen. Lè manje a fin kwit, m te gen yon ti non yo te ban mwen k rele Tinèl. Dam nan di, Tinèl! Paske se mwen k ta lache lwil la. Pot bòl ou a. Ah lè sa m kontan. M debake avè bòl mwen, yo mete pa m nan. Epi lè m rive lakay la manman m ap pran bagay yo. Oh oh mwen chè. E mwen menm tou fò m ba li paske m konnen l gen gwo. Sa m sa m ap di nou an se yon reyalite m viv. Men jodi an Sa chanje. Li chanje paske m kontinye travay. A chak fwa m ap manje manje ki sot nan vwazinaj la, m manje l wi, men m pa manje l a yon kè kontan. Paske m konnen l te dwe fèt lakay mwen tou. Donk se sa k fè m pa janm pè di moun men nan ki eta ke m pase, men ki kote m te ye. Paske li se yon reyalite petèt si w t ap viv nan katye bò lakay mwen ou te konnen l. Si map kache l, petèt on jou ou menm ankò wap vin di m mon chè oh. E pa ou menm? Non mon chè ou pa ka fè m pale konsa, m konn ou wi. Non. Paske m sonje gon dam ki te rete devan an, se mwen l voye al achte bagay yo pou li lè pou l achte l, lè manje ap kwit tou l pap bliye m. Non, li pa engra. Lap rele m pote bòl mwen vini paske yo pap ban m asyèt ki lakay yo an. Yo pote bòl mwen, mwen menm yo mete pa m nan epi Mal chita m manje lè m fini m bwè dlo. Lè yo pa fè manje oubyen si pa gen lakay la si m gen 5 goud m achte 3 pen, gon ti pen ki ban nou ki te ban nou goud petèt m pa ka gen ankò, 2 ti sachè suk, m fè yon dlo sikre. Lè m fè plizyè jou konsa l vin bon m yon asid m pa konn si sa konn rive m. Paske map mal manje. Vant mwen menm plen 60. Lap bouyi. Donk mwen fè eksperyans sa yo ki sèvi m anpil e jodi an kanmenm. Nou manje pen an men lè n al nan makèt la nap chwazi sa k gen rezen. Ala enteresan. E sak fè sa se paske mwen reyisi travay pou m chanje reyalite sa a ke mwen menm mwen te konn viv nan. Petèt yon jou mwen ka retounen ladan l. Lavi a chaje ak sipriz. Men m ap fè tout sa k posib pou m pa tounen kote m te ye. Paske m toujou vize devan. M pa anvi fè bak paske m lè a pa t dous non. Li pa t dous men kounye a m ap fè tout efò m pou m kontinye travay. E se sa k fè jodi an la antanke jèn si w ka. envesti nan yon bagay ki ka pèmèt ou rantre, fè l. Kèlkeswa sa w ap rantre a, rantre pa gen lòt non, se rantre. Menm lè ou ap antre de pèson, paske ase souvan nou di a, de pèson pa anyen monchè. Nou fè chak jou nou, n ap depanse de pèson, de pèson, de pèson oubyen dis, dis, ven. Men lè n rive yon moman, nou di gad m fè dezan, sa pa nan kòb m depanse. Bon, m fè konnen. M pap fè sa ankò. Demen si Dye vle nou rekòmanse pou lavi bèl. N ap depanse. Se sa k fè li enpòtan pou nou envesti kòb nou pafwa. Lè nou envesti l, tankou pa egzanp, mwen menm labank sou kont prensipal mwen ase souvan l egal a zewo. M pa kite kòb. M envesti kòb sa a. Pafwa m envesti 100 mil, 200 mil. Bank lan mete 100, 200, 300. Li parèt piti parapò ak tout kantite m envesti a. Men, si m te kite l sou kont lan, m pa t ap jwenn anyen sou li. 200, 300 sa a, li itil nou yon bagay. Sa k fè li enpòtan, kèlkeswa jan l ye a, pou aksepte eseye toujou rantre kòb, paske rantre kòb la trè trè enpòtan.